Vitelhomme, yon sitwayen dans un premye tan ki te revandike ke se yon businessman ke li ye. Men apre yon ti tan m ta kapab di, il s'est demasque lui-meme paske lè w ap defann ke w pa nan bagay ki wrong epi yon ti tan apre ou retwouve w bò kote lanmò sonjou ap pale, Ebyen ekoute, la ou di tout sa w t ap di yo se manti. Men on nè pa la ojodwi. La kestyon se, m ta kapab di yon konfli ame ki eklate antre le klan de Vitelòm e mesye 400 mawozo yo. Ravaj fèt yè, anpil nèg pèdi lavi yo. Nan kan Vitelòm, genyen kèk grenn ki tonbe nan kan 400 Mawozo. Gen yon premyè enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa kòlèg ta mouri. Ben ekoute, m pa t menm bay enfòmasyon sa pou di kòlèg ta mouri. Mwen te mete o kondisyonèl kòmkwa kòlèg ta sanble pran bal. Men ekoute, kòlèg parèt. Sa vle di kòlèg pat menm gafouyen nan batay sila. Men fòm di nou ke avan mwen vini avèk deklarasyon kòlèg la paske kòlèg sèt adrese dirèkteman a TT, Theriel Thelus, yon gwo jounalis ki ap fè sipèsta sou rezo a, ebyen, Batay la te myèl pou m di nou. Men li sanble ke nan kad batay sila a, nèg yo fè nèg Vitelòm yo kouri paske lè ranfò vini, nèg Vitelòm yo sanble pa t ka reziste, nèg yo lage pye yo. Gen nèg ki te sòti nan baz 400 Mawozo ki al jwenn Vitelòm ki tou kanpe goumen pou Vitelòm. Enben sa w tande a la a, nèg yo pèdi lavi yo. Genyen yon videyo, yon premyè videyo kote ke nèg yo nan zòn nan e gen yon bèl bilding. Epi yo di mèt kay sa a, tande non, ou gen libète pou kapab retounen nan kay ou. Sa ta vle di ke le klan de Vitelòm ta sanble fè menmiz sou kay sitwayen sa a e fòse l pati. Aparaman, mesye 400 mawozo yo ki vin nan zòn nan, yo vle bay yon lòt vizaj. Vizaj la se ke ou pa sèvi pèsekisyon moun ki nan zòn bò lakay yo. Aparaman, anpil moun ki ta nan zòn Vitelòm nan, yo ta pèsekite paske si w ap gade atravè videyo sa nou pral lage la a, w ap wè ke ebyen kay sa a li pa t gen moun ladan l donk on aurait chassé le propriétaire de cette maison. An n tande kòlèg k ap envite tout moun yo pou kapab retounen lakay yo. Mèt kay sa, se chèf kòlèt k ap pale avè w la. Mwen mande pou w retounen lakay ou. Kòm nèg Kadash yo te mete w deyò ak tout nèg Vitelòm yo, yo te sezi kay la, mwen menm mwen mande w pou w retounen lakay ou. Pou w retounen lakay ou pou w vin pran van. Pase nou menm nou pa fè moun abi lan. Moun zòn nou, nou pa fè moun zòn nou abi. E menm lè nou te rantre lan yon zòn tou ki gen èlmi nou, nou pa fè moun zòn yo abi. Nou gen dwa fè bagay nèg yo. Konprann? Nou gen dwa boule bagay nèg yo. Nou gen dwa kraze bagay nèg yo. Sa ka rive gen yon kay ki kole avèk kay nèg yo. Kay la pran dife, men nou menm nou pa fè. Si nou ta fè moun lan zòn èlmi nou abi, Vitelòm pa t ap gen kote pou l met mò. Menm Kite la malage pou li met mò Wan Mèt kay la mande pou tounen lakay ou E kòlèk kap pale avè w la Pitit tè a Lè a moun vini Nou pa fè moun zòn nou abi nou menm Wan zòn Ougan nan yon zòn, nou kite w antre nan zòn nan, pandansetan pandan w mande nou ale, w ap vin fè moun zòn nan ale. Moun nan gen kay li, ou pran kay li. Se yon vye kay sou teren, e pa moun zòn nan, se moun ki vini, ki vin achte. Oke, li fè kay la, li kite l, dèske gen dezòd, li kite l, li pa janm vin ladan l. Oke, sa ka rive ou ladan l pandan yon ti tan. Si n byen konprann deklarasyon sa a, sa ta vle di ke eske nèg 400 mawozo yo ki kòmanse pran kèk pati nan blòk Vitelòm kòmande a, ebyen y ap rete nan blòk sila. Pa bliye se te 2 bon zanmi, ebyen jounen jodi a la bagay la mal pase akoz de yon kidnaping epi yo vin pire. enemi. Kounya la, nou pral gade lòt videyo a. Lòt videyo kote ke Kòlèg ap pale ansanm avèk Theriel Thelus e li, m ta kapab di, fè mansyon de atitid nèg 400 mawozo yo ki pa la pou anmède moun ki nan zòn kote yo rete. E lè yo vin nan yon zòn, lè yo repouse chèf zòn nan, yo pa la pou kapab fè moun abi. Yo mande moun yo tèt frèt paske yo menm, Se te, se te a chak fwa m tande yon moun rele m li di w ap pale kaka mwen menm e kontan m kontan ou fè m fè it Se te, ou fè nou pi mechan Se te men ni, men ni Nan tout, nan tout nèg yo nou touye a men yon nan zam yo Men yon nan zam yo Se te, men yon nan zam yo. Pèp te fè nenpòt bagay nan Vònèt, men bagay la twò twò lèd, bagay la twòp, misye fè twòp. Nou rele l yon premye fwa nou pa ale l, nou rele l yon dezyèm fwa nou pa ale l, nou rele l yon twazyèm fwa nou pa ale l, katriyèm fwa nou pa ale l, senkyèm fwa nou oblije moute misye nou menm. Li konn sa nou ye deja nou moute misye nou menm e bout bèt la nou ye. E nou moute misye nou menm e fòkè for life nou ye. Tete m tande w ap di konsa kòlèg pran yon bal e mwen kòlèg la tete tete se tou nou te gen nèg ki te nou te gen yon grenn nèg ki te pran bal grenn nèg la ki te pran bal la se paske lè n ap pete bal misye al pase devan yonn nan nèg nou li pran yon bal tale non poko li pran yon bal nou pa moute bagay sa yo pase lè nou te ale nèg nou konnen nou te moute avyon nèg nou pa moute tout bagay sa yo e nèg la te pran bal la vrèman vre. Se menm zam nou te bal bal la. Men zam vitelom pa daka kreve yonn nan neg nou. Tande ke tonnè krazem kotem kanpe a m rantre lan tè. Pa gon zam vitelom ki ka kraze ki ka menm blese yonn nan neg nou. Konprann? Nou menm zam pa nou nou menm nou konn kijan nou fel bal pa nou nou konn kijan nou fel. Konprann? Wap tande yon ti koleg pran bal. Eh! Tete! Tan nou Bò rivyè a te sipoze kadriye ak tan nou kote n ap kouri ale paske nou pa gen kote pou n ale Pou nou t al kouri ale Konprann Mwen se sa polis pa Ou konn sa k fè nou pa trave sa nou Nan kè nou vre w Nan tan nou kote yo nan teritwa pa nou an Nou konn sa k fè nou pa trave sa l pon Nou pa trave sa l pon Li pèmèt ke kòlèg fè sipèsta, m ta kapab di sou Mesye Vitelòm. A wè, paske li evoke tèz kote ke lè nou zanmi, nou zanmi pou tout bon, men ekoute, kant lè lyon chèch a se manje antre, ebyen pa gen pwoblèm, nou prè pou sa. Tèt chaje wi la mesye. Gade kòman Vitelòm, hum, kòmanse ap pèdi yon konba. Humm antouka kòm se batay bandi jounen jodia la ou kapab tande klan sa pran le desu sou lòt klan an demen si Dye ve ou kapab tande se lòt klan an li menm ki pran le desu. Gen yon foto yon sitwayen nap gade la a sitwayen sa menote yo arete li men lapolis bay enfòmasyon pou dire ke Ebyen li mare sitwayen sa a son non se gwo fanfan nan moun ki konn ap achte zam pou baz 400 mawozo tèt chaje eske se vre ou pa ben sa se la grand kestyon vwala poukwa mwa je pa deside de poste la foto paske nou konnen nan kestyon sa yo genyen anpil prudans on moun ou dwe fè gen foto depi m rive sou yo m ap poste yo e nou konn rezon yo men genyen nou poko ka poste paske Lè yo arete yon moun li se prezime e se lè lajistis fin tranche sou ka l la w ap konnen ke moun sa li menm ebyen li se sa yo di a dirèkteman. N ap fini avèk yon deklarasyon emisyon sila pou vou dir ke Marie Yoline Michel se non yon demwazèl 13 lane ebyen li mouri aprè li ta resevwa yon bal anndan lakay li. Demwazèl sa ki abite nan zòn Kara 2, Ses proches étaient venus ce matin à Caraïbes pou kapab fè revandikasyon yo pase. Majel resevwa bal anndan lakay li, anndan lakay mwen. Kara 2, se ki jou sa pase? Kara 2, Monique deplase pandan yo bay kouran, mwen m t ap mouri tou a tout premye ti gason m nan, si se pat Bondye lè ti gason m nan ap dòmi l pa konn anyen sòti l soti deyò, si e pat Bondye. Dye li tap mouri tou Marco menm sa se sou ponyèt li pitit la fèt e Bondye kwè nou pa merite li sel pitit bò goch mwen li bò dwat mwen paske tout kote m fè se li e pitit mizè m m gen 2 ti gode san manch nan menm m pa gen moun kap bon mwen m te yon kote yo mete m deyò gon moun ki gon sòl mal fè Ton Oreron tant sou li l pa menm bon lè lapli tonbe dlo anvayi dlo anvayi m pa t gen anyen m pa t konnen m pa konnen sa nou genyen m pa konnen kote nou soti. Madam madam tande tande tande ou vini la ou vini pale avèk nou sou yon ka e si w pa t pase la peyi a pa t ap konnen E m sur ke lè w ap soti la a, w ap jwenn satisfaksyon tout o mwen a a pwoblèm ki genyen pou antèman, paske m kwè se sa l ye tou. E nou bezwen genyen enfòmasyon sou sa k pase a. Donk ou di w gen yon timoun lakay li ki pran bal, sa k te genyen nan zòn nan ki fè ke sa rive? Bon mwen menm m pa gen zo m pat la m antre pitit mwen ap dòmi m pat konn mouvman k te gen an sèlman depi m parèt pitit mwen tap dòmi pitit mwen ap dòmi leve l leve a 5 è li di m manman m pa santi m byen non m pa santi m byen depi lè yo fin chire fèy li lekòl la li pa santi l byen li di manman dòmi pa pase nan je m non Kounye a m te pot ti bagay pou li, m konnen l pa t ap menm fè l menm. Lè m moute ka yon sè m, yon gran sè m, ou wè lè l gen mouvman. Sè m nan konn di m pran pitit m an m ou ta rejwenn li. Sa pa vin nan tèt li, sa pa vin nan tèt mwen. Pitit mwen li dòmi l t ap dòmi, m pa t gen. Talè ou di l t ap manje? Manje wi. Li ap mouri chita lap manjel fin fè manje lè map pote telefòn nan lè yo bay kouran a 10 zè a li di manman vin manje non kounya m di non pitit mwen lèm vini pou wè kòman pitit mwen ap fòsem poum manje m di bon mal mete telefòn nan kay matant ou anvan yo fèmen poum gentan bay li pandan m rive kay sèm nan m tande se bobo. Sèm nan pa vle m soti. Bon, bal nan karade, nan karade nou pa mande kiyès k ap tire, nou pa konnen, nou pa konnen nou gen matisan, nou pa konnen nou gen kòlèt. Èske se te tou pre lakay ou a kote w abite a? Tou pre lakay mwen, yo pase, yon moun ki anndan lakay mwen, yo ap tire, epi l pete, epi l la, li pete tòl la. Pitit mwen an lè m tande l sè m nan pa t vle m desann lè m desann lè m file sou li l pa konnen lè m rive m jwenn pitit mwen ap benyen nan san lè pitit sa avèk premye pitit mwen an pran pitit pou yo kouri lopital pitit mwen an mouri lè y ap moute machin pitit mwen fè m gentan wè. M pèdi pitit mwen. Ou di l gen 13 an, ki klas li t ap fè? 13 ans. Si l pa t double, l t ap fè nevyèm, l ap fè uityèm. 12 fevriye, 12 me 2022 pral bay pitit mwen 14. Pitit mwen pa malad. Pitit mwen byen vini, tout moun ki wè yo di 18 ans pitit mwen gen. M fè pitit mwen 12 me 2008. Li fèt nan pla, men pitit sa a li mouri sou pla. Ok, hmm. ok, do koulyan an, ti moun nan li nan mòd. Mba konnen kòman nan pede, mba ske mba gen, mba gen moun, mba gen mari nan kay, si mte gen mari, jan pitit la mouri an, mba kouè l tap mouri. Mba konnen kòman nan pede m silvouplè. Mba konnen kòman nan pede m, mba ske mba gen kòb pou m anfèmye kay, si yon moun ki bon mwen kote, mba konnen ki lè lap mete m deyò. Mba konnen ki lè lap mete m deyò. Koulyan an, pwoblèm nan la se antèman an. Antèman, mba konnen. Pitit mwen an dan an ba wi. E ti gason an. Ti gason an. Telefon nan te fè bide. Pase. Yo relage pitit mwen sou Facebook deja. Mba menm konnen pitit mwen. Apen li gon telefon. Li poko ka ekri. Pitit mwen fè foto. Si nou wèl. Pou nou wèl mezanmi pou nou wèl li pran 2 zan edmi wap peye lekòl pou yon ti moun ou pa gen papa avèw ou pa gen pèsòn sèl jezi letènèl toujou moutrem kòman poum fè avèk bon fanmi lè yo gen yo konnen depi yo tout gen pitit. Koman pou nou ta desitire karade pou nou ta al fon yon lavman karade pou nou konnen ki dezòd sa e pa mwen menm sèlman non kap kriye m pa konnen si lòt manman yo m pa konnen si gen lòt manman yo si yo vin la paske gen plizyè inosan kap peye pou koupab Ok èske ou gen yon nimewo telefòn? Nimewo m nan se 38. 45 73 56 57 Donk ou nou gen mon kach sou Sa Non pa bezwen bay lòt Bon Non non non Yon lòt nimewo Non twòp twòp nimewo Ok De nimewo sa yo gen mon kach sou yo pa vre? Bon M pa konn si yo gen mon kach Ou pa konnen? M pa konnen paske m pa fè mon kach sou pa m nan Mhmm ok men men mèsi Sa gen mon kach la Dakò madam Sa konsèy n ap ba ou Ou fin bay nimewo telefòn yo la a Pa deplase al kote pèsonn moun Dakò Pa mande pa okipe moun k ap di w Banm kòd telefòn ou ok. Si moun nan vle ede w, di l fè yon transfè pou ou sou non w, wap ba l non w jan l ekri, lap fè l epi lap ba ou nimewo transfè la dakò, men pa deplase al kote moun dakò madam. Peye la sèlman, m pa tap menm vini menm. Ok. M pa tap menm vini. Kòman w rele, kòman w rele? M rele, e Roseline yo konnen. Vrèman non m se Erida. 13 ans ki mouri avèk on bal nan tèt nan Kara 2.